votre responsabilité paske bagay yo vreman grav nan peyi dayiti lè w gon timoun ba l yon lòt frekantasyon ou ka yon malere malerèz men ekoute gon jan w chwazi bay timoun nan yon oryantasyon ebyen l ap rive kanmenm menm lè l ap rive nan yon moman pou l batay avèk sa n ta kapab di bon e move kote nan lespri li men bon kote ap fini par triyonfe se konsa genyen yon ti gason ki genyen 17 lane, selon lapolis, ekoute byen je di selon lapolis, li ta fè pati manm 400 mawozo. Son non, Anderson Jerome. Daprè lapolis, sèt en danjre kriminèl. Dcpj arete li pou enplikasyon prezime nan plizyè akt, brakaj, vòl a men ame, asasina. Nan kad odisyon ni nan dcpj, li eksplike ke li kòmanse brake depi lè l gen 10 an. Li itilize yon zam faktis, yon fo pistolè, pou kapab pran tou sa moun posede. Kèlkeswa kote ou ye a, depi l kwaze avè w, pa de chans. Paske, ekoute byen, quand on a 17 ans, ebyen, pa gen limit. Gon nivo refleksyon ou pa genyen. Sa se jis yon konsèy pou nou. Ekoute, si vous êtes dans la rue, e ke yon timoun 13, 14 an brake w, pa fè ankenn efò. Ba l tou sa w gen paske li pa reflechi, sa k vin nan tèt li a li p ap goumen avè l, l ap tire w. Men ekute, si yon moun 30, 40 an brake w, ou kab pale avè l pou di l, Je n'ai rien mon frère, ban m chans lan. nan mache kominal Kwadèboukè e yon lòt kote nan divès katye tankou nan Remi ak nan Rakèt. Li avwe li asasinen 6 moun. Pami yo, genyen manm gang rival. Li pa gen manman, adolesan sa abandone lekòl lè li te an premyè ane fondamantal. Lapolis arete li byen lontan. Men ekoute la polis pa konn ki sa l t ap tann paske il fale recueillir un maximum d'information pandan misye t ap pran yon bis a destinasyon vil Mirbalè. Se konsa, timoun 17 an sa a, li menm, la polis arete l e li pral manje prizon. Ekoute byen, mè zanfan, mè paran, Fok nou asime responsabilite nou. Vou ki et paran. E pi an pasan m ta vle fe mesaj sa pase pou chef de gang yo. Genyen yon seri de chef de gang le yon timoun aproche yo yo di ekoute. Faut pas faire ça. Se pa bon pou ou. Mwen konnen anpil chef de gang nan rejyon metropolitèn Port-au-Prince lan, se pa menm on ti moun non. Dè fwa lè yon on zanmi ki pa nan aktivite gang vle rantre nan aktivite sila li di ekoute ben sa se pa pou ou. Eske n konprann? M ap ba nou yon ti detay tou piti, yon ti ilistrasyon sou kesyon sila. Mwen te yon kote, epi gen yon nèg, misye konn vòlè. Men an menm tan misye se yon malfektè tou. Misye al nan yon jaden, yon jaden bannann, misye chwazi bannann yo ranje a. Sa vle di andeyò gen yon pratik ranje bannann, ranje sa ou gen nan jaden ou, depi moun nan pran l l ap mouri. Misye koupe bannann ki ranje a. Misye. Ale li pran yon kabrit yon sitwayen. Menm bèt la yo monte l tou. Misye vini l touye kabrit li, li pran bannann li, misye fè manje l ap manje. Pandan m pase bò lakay misye, m wè misye, m di kòman w ye la? Konnen m se timoun ki respekte granmoun, epi m ap pale avèk li. Mwen konnen timoun depi l rive yon kote aparaman si l wè moun ap manje l gen espwa ke y ap ofri l. Epi lè m wè misye pa janm ofri m, m di men sa k pase la a? Aba w pa ofri m? Epi misye di m konsa monchè m p ap ka ba ou non. Lè sa a misye ban m de goud. M di poukisa w p ap ka ban mwen li di bannann nan ranje kabrit la ranje. Si w manje ladann w ap mouri. M di men sa k pase ou menm ki fè w pran l? Misye di mwen m pa ka mouri. Ebyen se konsa fò m di nou ke nou menm ki deja ankre nan mouvman sila a, bay timoun yo yon chans. Eske n konprann? Ba yo yon chans. Lè yo vin kote nou pou yo antre nan aktivite sila a, disyade yo de ide sila. Di yo ekoute ben nou pa la pou sa paske m panse ke menm nou menm nou konn rive yon kote pou n di tèt nou, mesye o si m te retire zam nan nan men m. M devenu paisible citoyen. Li tap bon pou mwen wi paske lè yon nèg ou gang surtout lè w antre nan yon lojik konfli ame antre gang a gang ebyen ou vin rive yon kote kòmsi ou paka mache ebyen se vrèman triste l'histoire de cet enfant de 17 ans men fò m di nou ke Gen anpil timoun ki nan aktivite sila. Gen timoun laj yo pi ba ke sa toujou. Men ekoute, anfen se tristan. Fò n di tou gen ajan lapolis nasyonal Dayiti swit ak yon apèl telefonik sèvis ijans lopital Sen Bonifas. entèvenu sur le champ e pwosede ak arestasyon yon sèten de Augustin Mackenzy, sete donk le jedi 24 mars 2022. Li genyen 39 lane, endividi sila a ki te gen yon pistolè kalibre 3 80 ki pat gen chargeur ladan ni, yo pa gen chans wè seri a tou. Men mesye sa tap simen panik nan ansent lopital la e ki twouble fonksyonman diferan sèvis. Li menase moun. Li pwente kano an an direksyon lòt moun pou kapab gen aksè ak sal sèvis ijans lan. Epitou, pèsonèl swanyan an ki ap bay swen pi vit posib youn nan pwòch li ki te akonpanye l. Lapolis entèvni e li metrize endividi sila, li sezi zam nan ki te nan men l. e yo apreyande li pou motif detansyon ilegal dam a fe. Li nan gadavi an atandan pou l al reponn kestyon. Konsènan la foto de sèt anfan de 17 an, vizaj li flouye. Nou konn poukisa? Paske ben a 17 an il est mineur. Donk on peut pas poster sa foto tan ke yo pa, m ta kapab di, flouye vizaj li. Brèf, se dur paske n ap viv nan yon peyi kote ke bagay yo difisil, men ekoute em chak moun ap chache yon fason pou viv, chak moun ap degaje l pou kapab viv. Chak jou se anpil enfòmasyon ki ap tonbe. Lapolis ap fè travay pa l epi bandi ame yo menm y ap fè travay pa yo. Brèf, genyen yon dosye. Konsènan Vilaj de Dye, batay la, m ta kapab di li pran yon lòt faz. E fò n di ke sa ka rive nan jou k ap vini la yo, ou tande bal nan tout santrevil Pòtoprens, paske se batay k ap fèt. Tande byen, genyen yon sòlda Vilaj de Dye, ebyen sòlda sa a, son non se Ti Jid. Yo sanse mete antèn sou li pou al pran ni nan blòk Bisantnè la. Ki a fè sa? Ebyen, se mesye ti bwa yo. Yo mete yon antèn sou li, epi yo pran l. Men ekoute, kiyès ki bay pasaj? Sa se la kestyon kon se poz. Aparaman, selon lè zenfo, ebyen, genyen yon gwoup dòm ki yo menm bay pasaj. e yo pèmèt ke y'al pran sitwayen sila a ki ta li menm apatenu a gang Vilaj de Dye, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Fòk nou di ke jounen jodi a la a, ou kab tande yo pran sòlda tèl baz, yo pran yon lòt sòlda nan tèl baz. E fò n di ke batay la sanble ap fèt nan yon lòt faz, kounye a la se batay degrennen. Sa vle di jounen jodi a la ou tande yo met men sou yon nèg Izo. Demen si Dye ve, ou tande nèg Izo yo met men sou yon nèg Krisla. Aprè demen ou tande nèg Krisla yo mete men sou yon nèg Gran Ravin. Se konsa bagay la ap fèt. Donk yo pran misye, yo koupe tèt li. Yo moute avè l, yo koupe tèt misye. Men malerezman, M wè foto a poko disponible sou rezo sosyo. Alò fò m di nou ke konsènan premyè enkirsyon bandi ame yo te fè o nivo de Matisan, lè yo te manyen manm nèg Tibwa yo, bagay sa a rete m ta kapab di kòm yon mit, kòm yon sikatris nan tèt nèg Tibwa yo. E sa k fè jounen jodi a la nèg yo ap fè tou sa yo konnen ebyen pou kapab remèt Vilaj de Dye, remèt Gran Ravin kou sa. Men, èske se yon batay ki pral fini osi rapid paske nou konnen tou de kan yo yo menm y ap batay e m ta kapab di se yon batay ki ap jwe jiska la dènya gout de san. Brèf, finalman Jid yo pa gen chans? Ba wi, paske m sot pale de yon Jid la nèg yo pran epi yo monte avè l yo koupe tèt li. Men gen yon lòt Jid, sa se dan le departeman di Sid, yon chofè machin wi mesye, Okay. Li fè dori sou komin Manich. Nèg yo koupe tèt li, yo boule l. Men y a un pwoblèm sè ke nou pa konnen ki sa ki a la baz swa konfli sila a e ki sa ki pouse gwoup nèg sa yo fè aksyon sila. Nèg yo, misye te sou on machin, l ap fè zòn nan, epi nèg yo kanpe machin nan, yo fè l desann, yo pran l, yo koupe tèt li, yo boule l sou plas. Moun ki te nan machin nan, fanmi l, moun sa yo enkonsolab. Paske yo pa konnen ki sa ki pase a. E fò n di ke jiske dan laprèmidi, tout sa machin nan te pote te rete sou plas. Sa vle di, tout kote m ta kapab di se anpil krim ki ap fèt nan peyi a la. Pwoblèm anpe patou dan lakapital, pwoblèm anpe patou dan dotre rejyon di peyi. Ben, ki sa yon moun dwe fè? Ebyen, se a lapolis, se ak otorite yo pou kapab degaje yo pou yo fè kichòy. Antouka, mèsi lafami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre, kèskon di? A la pwochèn!